kèlkesye ke n ap ba yo pou ke yo menm pandan mari yo nan prizon yo fè aktivite yo. Nou te dwe fè l depi lontan malerezman nou pa t lanse l menm lè avèk madan polisye ki mouri yo. Men jodi a gen yon gwo pèsonalite ki prezan, se li ki toujou ap batay pou prizonye politik yo. Donk mwen menm, mwen p ap pale de sa, m pral kite Mèt Caleb pale de aktivite sa a. Men dezyèm aktivite a ki se des jeunes au niveau de Bel-Air ki la. Nou sonje jan yo boule kay, yo kraze au niveau de Bel-Air. Gen des jeunes jodi a ki dakò pou yo kòmanse repentire kay yo, remete vi nan kay yo. E mesye sa yo, y ap benefisye de yon chèk pou y achte de penti paske nou kwè ke jodi a peyi sa a malgre. Pwoblèm ke l genyen, fò nou fè efò remete lavi e jèn sa yo, e se yo ke n ap remèt talè chèk la pou ke yo achte penti, rekòmanse pentire tout kay, ni nan rue Timas, ni nan San Fil. San Fil. Donk, sa a m ap fin pale de li, men an atandan, n ap pase Mèt Caleb Jean Baptiste k ap pale de aktivite prizonye politik. Mèsi senatè. Mwen salye laprès. ki prezan jodi a, jan senatè a di l lan, senatè Yuri Latorture, ki premyèman nou remèsye li nan non tout prizonye politik yo, nan non manman, madanm, kilik, tout prizonye a Bèlzonn Gwonèg, Renald Koutwa, Jan Deni, Tibekan, Makenton Esteri, Gari Filemon, e tout lòt prizonye politik ki pral benefisye de ze ke fèm Yuri Latorture. pral ofri avèk madanm prizonye politik yo, manman prizonye politik yo. Jodi a, fò m klè avèk nou, nou kontan anpil paske nou konnen ke lè yon moun nan prizon, manman l, pitit li, madanm li jan sou CD yo. Jodi a, nou konnen nou genyen anpil prizonye politik, Arnel e lòt mesye yo. Yo gen 20 mwa nan prizon, jodi a, senatè a pran zi avèk yo. Jan l te toujou fè l, pale de yo, men jodi a, li vle bay yon bagay pou fon ti biznis e nou menm kòm avoka prizonye politik yo jès sa a lale dwat fon nan kè nou paske gen moun kap pale ki pa fè aksyon senatè Youri Latortue li menm non sèlman li pale li fè aksyon e jodi a ankò li pwouve l kote ke l pral remèt avèk madan manman prizonye politik yo ze. pou yo ka omwen ouvri yon ti biznis. Konbyen moun ki konsène pam jès la? Ah gen anpil, paske sa w wè la yo pa sèlman jwè sa yo ki genyen, gen anpil lòt jwè anba a, sa son se kòmsi senbolikman yo pwouve l, men ou konnen nou gen anpil, anpil prizonye politik, nou genyen. Tout moun ki pa prezan, nou gen Abelson Gros Nègre, nou wè madanm ni pa la, men nou gen tan rantre an kontak avèk li la, l ap rive sou pe. Nan kèlke minit la map la, nou genyen tout lòt yo, Gary Philemon, Mackenton Desterill, Babas, Job, Kilik, Ti Dekann, e nou genyen menm moun Okap tou, Madanm Bouzo Depotik Okap yo tou pa egzanp, nou gen Guito Jean Baptiste nan Okap, madanm ni sou lis lan, nou genyen Zikiki, tout moun sa yo, yo gen ze pou yo. A vle di, se senbolikman sa ap fèt, men tout manman Pemba se anba li ye, e mwen di senatè a mèsi, mèsi paske se. Anpil kob sa se l aksepte pa fè e pou l remèt jan de bagay sa yo te ka vann yo li chwazi fè kado avèk madanm e manman pou jounen politik li e map pwofite di 2 mo tou pou nou mande avèk kou dapèl pran responsablite li kote ke nou wè gon sètifika ki sòti yè yo di dosye a pa janm depoze nan kou dapèl e imedyatman sètifika pibliye yo gentan revoke grefye a Paske yo pat gen dwa bay li e yo gentan ba yon lòt sètifika ki di dosye a te nan kou dapre. N ap mande pou moun ki la k ap dirije yo, yo pran responsablite yo pandan ke nou menm n ap kontinye fè travay teknik lan pou jwenn sitiyasyon peyi a. Senatè Youri Latortue mèsi anpil. N anons konklisyon de yon diplome pou nou bay. Lidè serye, lidè serye, lidè serye! Bon bagay! Mèsi Mèt Kaleb, m apresye sa. Nou felisite Mèt Kaleb pou kouraj li. Pat konnen l se nan batay la m wè l se yon nèg de konviksyon e nou panse avèk batay nou n ap rive a liberasyon mètnan dezyèm aktivite a se onivo de bèlè nou genyen nou gen yon jèn ke nou n ap remèt li yon chèk de 100 mil goud yo menm ki aktivite y ap fè nan zòn san fil se sa ou pral soti pale de sa yo pral pentire. Fasad kay yo, ri yo, pou ke lavi ka reprann nan yon seri de zòn kote ke bandi te anpeche yo viv. Donk, nan sans sa a, gon kout men ke nou pote avè yo. Mwen panse ke n ap envite anpil lòt moun ede jèn sa yo, puiske sa y ap derape a, se ankò pou yo derape, gen anpil kay. Donk, mwen panse ke si n ap panse avèk Ayiti, nou konnen peyi nou nan sitiyasyon difisil. Nou konnen ke peyi a ap viv yon sitiyasyon inakseptab. Jodi a, genyen 4 departeman, Nip, Grandans, Nip, Grandans Sid, e Sidès, e yon pati nan Lwès, apati de Kafou, ke gen anpil moun k ap viv ladan yo, ebyen, ki pa ka viv. Paske pi fò biznis nan zòn sa yo koule, yo pa ka ravitaye nan Pòtoprens, pi fò moun pa ka ale travay. Nou menm nou di, dènyèman nou te fè rekòmandasyon sou kesyon sa a. Men ankò yon fwa, n ap envite lapolis konprann sa k ap pase a pou ke operasyon ke y ap fè a yo byen mennen yo e egalman chèf gouvènman an, Ariel Henry ke lotrejou nou te rankontre e ki te di nou lendi tout bagay ap rezoud pati sa. E mwen te di l, mwen te ri paske tout bagay pa ka rezoud ansanm. Se yon bagay ki mande tan, li mande preparasyon. Premye bagay ke m ap di, pwoblèm lan se pa wout la. Se pa sou wout la. Pwoblèm lan, gen 3 diferan gang k ap batay pou yo genyen okipasyon teritwa sa a ki se wout la. E jodi a la polis dwe prepare l. Gouvènman dwe bay ekipman a la polis. Yo dwe ba l kòb entelijans. La polis dwe fè yon redeplwaman, paske gen anpil moun ki abitye nan zòn nan. Yo dwe fè yon redeplwaman avèk dòt polisye pou yo fè operasyon yo. Nan lye kote ke gang yo ye. Se pa sou wout la. Si w fè l sou wout la, y ap retounen lakay yo, e apre y ap vini ankò. Menm jan lòt jou nou wè lapolis voye 3 tan, 3 blende, epi sa k pase? Plis moun tonbe ke moun pa ka pase. Donk fò yo fè operasyon nan lye kote ke bandi yo soti yo pou ke yo ka mete yon fen a kesyon an. Nou kwè ke jodi a popilasyon an li merite sa. Popilasyon an pa ka viv nan sa. Nou pa ka bliye sa k ap pase la a. E tout batay sa a ki fèt pou nou rive jodi a, mwen panse il fo ke de revandikasyon sa yo, minimòm liberasyon prizonye politik yo e sekirite popilasyon an jwenn yo, se de minimòm anvan nou antre nan lòt bagay.